Mwen salye w a la glwa de Dye, mwen se frè zanmi w Adoratè Bertin Dorvilmore Donk mwen fè ti videyo sa a nan yon bi byen detèmine Mwen fè ti videyo sa a nan objektif pou mwen envite w mete men ansanm avèk nou okou de sèt ane 2023 pou ke travay ke n ap fè pou le Senyè li kapab ale pi devan, li kapab ale pli lwen Nou gen objektif donk W ap remake depi okou di mwa de jiyè 2022, nou ap tradui 2 mizik nan Chan Desperans lan sòti de franse mete yo an kreyòl. Donk, objektif la se pa tradui mizik yo epi mete yo sou yon chanèl YouTube epi sa tèmine. Men objektif la se pèmèt ke le peuple de Dieu a travè tout mond lan, kèlkeswa kote ke yo pale kreyòl, kapab rive jwenn mizik sa yo pou adore avèk yo an kreyòl. Donk se sa k fè mwen, mwen vle solisite sipò w, mwen vle solisite kolaborasyon w nan travay sa a, ou menm ki se pitit Bondye, ou menm ki se serviteur de Dieu, servante de Dieu. Donk nou bezwen anpil kout men pou ke objektif sa li ka rive atenn. E yonn nan fason ke ou kapab pote sipò pa ou pou objektif sa li rive atenn, se lè ke ou ale sou chanèl youtube nou an, ou abone avèk chanèl youtube la, chanèl youtube la ki se Adorateur Bertin Dorvilmore. Lew ale sou chanel youtube la ou abone avek li donk se yon fason pou ke ou sipòte travay sa pou nou kapab rive atenn objektif la e non sèlman ou menm ou abone ou envite lòt moun osi pou abone e lè mizik yo yo sòti ou pataje yo avek de moun donk nou felisite de lidè ki deja kòmanse ap montre mizik sa yo nan. nan asanble kote ke le Seigneur li menm li plase yo. Donk ke le Seigneur li menm kapab kontinye beni lidè sa yo ki deja pote de fòt kolaborasyon a travay sa. Donk ou menm petèt ki ap swiv nou depi yon kou di mwa de Jiyè oubyen ki vin retou retonbe sou nou, Mwen ankourajew mete men nan pat la, pa rete kòm de senp spektatè ap obsève. Donk paske ce travail ce n'est pas mon travail men c'est le travail du Seigneur, c'est le travail de Dieu, c'est le travail du royaume de Dieu. Donk nou envitew mete men ansanm avèk nou. Mete men ansanm avèk nou. Donk lenterè a se pa genyen yon kantite de moun sou yon chanèl youtube ki enpòtan. Donk, men le pli enpòtan se pèmèt ke travay sa a li avanse e ke le peuple de Dieu kapab edifye. Donk, se sa le pli enpòtan. Donk, se sa k fè an nou mete men, men anpil, chay pa lou. Donk, avèk kolaborasyon pa w, avèk sipò pa w, se si e sèten ke objektif la ap rive posib. Donk ou menm ki deja mete men avèk nou nan travay sa a, nou pap janm sispann remèsye w, janm sispann mete chapo ba pou ou paske kolaborasyon w yo yo yo de grand valè pou nou. Men ou menm ki ap gade m la a, ki poko mete men nan travay sa a, m ap di w ke se travay li konsène w. Travay sa li konsène w e nap ankouraje w pou kapab mete men ansanm avèk nou pou objektif la li ka rive atenn. Donk ale sou YouTube abone avèk chanèl YouTube la ki se Adorateur Berthe Dorvilmore e nou gentan genyen 13 mizik ki tradwi sou chanèl la. Imajine vou nou gentan gen 13 mizik nan Chant d'Espérance lan ki an fransè ke nou deja mete an kreyòl. sou chanèl youtube sa a. Nou genyen Dans les cieux et sur la terre il est aucun nom plus doux ke w ap jwenn an kreyòl sou chanèl youtube la. Nou genyen Mon seul appui c'est l'ami céleste ke w ap jwenn sou chanèl youtube la. Nou genyen Mon Dieu plus près de toi ke w ap jwenn sou chanèl youtube la. Nou genyen sans Jésus mon ciel est voile wap jwenn sou chanèl youtube la Nou genyen anpil lòt mizik Nou genyen grand Dieu nous te bénissons wap jwenn li an kreyòl sou chanèl youtube la Donk pou nou site sa yo sèlman Ok nou genyen plenepè Jésus en ta présence wap jwenn li an kreyòl sou chanèl youtube la Donk nou ankouraje w nou solisite kolaborasyon w, patisipasyon w pou ke travay sa li kapab yon reyalite. Donk nou gen asirans, nou gen sètitid ke aprè nou fin pataje mesaj sa, anpil moun ap rejwenn nou nan travay sa. Donk si petèt ou menm ou ta vle rejwenn nou pa telefòn, swa pou kapab ba nou de konsèy, swa pou kapab sipòte travay sa a tou, paske travay sa a li bezwen sipò a tou lè nivo, li bezwen sipò espirityèl, li bezwen sipò moral, li bezwen sipò entèlektyèl, li bezwen sipò ekonomik, li bezwen sipò a tou lè nivo. Donk si ou ta vle rejwenn nou pa telefòn, Si w ta vle rejwenn nou pa email se adorateur bertin dorvilmar a commercial gmail pwen kòm donk ke Bondye kapab beni w e deja mèsi a tout moun ki te deja mete men e mèsi a tout moun ki pral mete men nan travay sa pou ke nou kapab ale de lavan e konsa non Seigneur nou an ap kontinye glorifye kontinye beni donk ou menm ki reskonsab yon ministè de la mizik ki reskonsab yon kèr yon gwoup de chantre nan asanble w nou envite w fè kòmanse pa abitye kòmanse pa fè legliz yo a chante mizik sa yo aprann yo an kreyòl envite legliz a chante, a beni ansanm avèk yo. Mwen garanti w ke se ap vrèman yon benediksyon ekstraòdinè e se ap yon van nouvo ki va soufle nan legliz Bondye kèlkeswa kote nan mond lan ki kapab chante an kreyòl. Donk, Bondye li menm li kapab beni nou, li kapab pèmèt ke Zye nou chak louvri e sisite enterè nou a travay sa a, e konsa non Bondye va kontinye beni, non Bondye va kontinye leve. Donk ke Bondye beni w, ke Bondye kapab fè wout ansanm avèk ou, beni ministè w, beni sa wap antreprand o kou de non sèlman ane 2023 sa a, men o kou de ekzistans ou su sète tè. Mèsi bokou.